Mwen se Bonhomme Feric. Mwen se yon sitwayen ki leve Lamanten 54, Carrefour, e depi 1995, mwen t ap viv Carrefour. Men apre lekòl mwen, men apre lekòl mwen, mwen tèmine etid mwen dabò, kite m di w sa, m al nan inivèsite men pwoblèm kou de vi a fè m pa tèmine, epi mwen gen kèk pwofesyon bay o nivo de pwofesyon manyèl ke m aprann toujou. Men se m pa vin travay sou yo. M vin travay nan domèn sekirite paske peyi a se sa l ofri nou. M al nan yon konpayi sekirite m al travay. Depi 2004, mwen te fè pati konpayi sekirite sa a, mwen t ap travay ladan l. Men, mwen gen douzan m ap travay Petyonvil, m ap soti Kafou, m te vin kite Kafou m al abite Lanbi. Men, de Lanbi pou m vin travay Petyonvil, mwen gen douzan. Map fè sa, map sot Carrefour, mwen ap sot Lanbi pou map vin travay Petyonvil. Lanbi se sou Gresye? Wi, egzateman, sou komin Gresye. E pi, akoz de ensekirite Matisan an, pafwa mwen pèdi tout tan m sou plas piblik. E map kite lakay mwen bonè pou m ka gen tan travèse Matisan oubyen Sen Jid. Pafwa, gen, akoz de ensekirite, wout Matisan an ki vin pase, sa nou tout konnen kap pase Matisan an. E gen de pafwa pou m travèse, mwen pa kapab. E gen de pafwa tou se lamarin ki konn ban m yon ti lèse pase. Mwen pa kapab pase. Gen de pafwa m pèdi jou a. Lamarin nan w pale de bato a. Egzateman, sou bato a. E gen de jou lè bagay la rèd nèt, bwa mare se retounen m retounen lakay mwen. Men m oblije kite lakay mwen kòm mwen di w deja, mwen repete sa plizyè fwa. pou m fè tan sou plas piblik. Nòmalman mwen ta sipoze pran travay a 5 è dan laprè midi e m travay maten mwen travay de nwit tou. Men gen de pafwa m kite lakay mwen depi 10 è di maten m pa menm gentan repoze m lakay mwen akoz de ensekirite a pou m ka travèse pase sa avèk li ou okipe timoun ou a travay la. Kidonk, e, yo vin, m vin pèdi travay mwen akoz de ensekirite a. Chak jou mwen pral fè denwi yo, mwen kite lakay mwen a dizè di maten, de Carrefour a Petyonvil. Men rès lè sa a, pliske se denwi m ap fè, mwen fè l sou plas piblik. Mwen pa gen tan repoze mwen. E, dènye fwa m al travay, e, fen fevriye a, swa le 25 oubyen le 24 konsa, m pa raple mwen, m al travay. Men m pase tout nwit, tout jounen an sou plas piblik, m pa gentan repoze mwen. Men lè avan sa, m te travay dimanch maten pou jiska nan lapremidi, samdi maten pou jiska apremidi. Men lendi maten sa a, m pase jounen an nèt sou plas piblik, m pa gentan repoze m, m al travay. Mwen gen yon ti dòmi, mwen fè tout nwit lan ap siveye, fè enspeksyon nan lakou, nan perimèt kote mwen ye a, kote m ap sekirize a. Men a senkè di maten, m vin, se lòm mwen ye, m vin pa ka kenbe ankò. Vin gen yon ti dòmi kap ki pase nan yeux m rete komsa men responsab sèvis lan fon leve bonè vin fon enspeksyon pal li menm alo m ta dwe leve a 6 heures du matin m ta dwe gen relèv mwen mwen vin relèv mwen pako fèt se a 5 heures du matin mwen gen yon ti dòmi k pase nan yeux m komsa akoz de ensekirite fatig kalkil tout bagay sa yo nan tèt ou wap kalkile travèse matisan an toujou pou al lakay ou toujou Epi menm kote a yo pote plent pou mwen nan travay mwen epi se pou la premye fwa tou nan 17 an map travay ak konpayi a yo revoke mwen min pèdi travay mwen men se dezole alò kòm nou menm nou konnen responsablite madanm pitit bagay sa yo sa fèm mal anpil men se koz ensekirite a bon mwen gen 3 timoun ki lekòl aktyèlman mwen lage nan lari a aa sa di akoz ensekirite a ki fèm pèdi travay la men sa di sèlman mwen rete sou kont Bondye Paske m nan sosyete a lontan, si m te gen move kè, bon, m pa di move kè, m pa bezwen lonmen sa. Paske depi ou gen 17 an ap travay nan yon konpayi sekirite, se paske, e ou pa janm gen repwòch, se paske ou te gen yon vi, ou te gen yon bi byen detèmine pou goumen avèk lavi a. Men si kounye a m kapab vin pèdi l, ensekirite Matisan an fè m pèdi li, bon, sèl Bondye ki konn kisa l rezève. Men timoun mwen yo, sèl kalkil mwen, mwen gen timoun, mwen gen madanm. Pase m marye a madanm mwen, mwen gen 3 pitit garson pou m ap okipe, men kounye a m lage, m pa konnen. M sèlman sou kont Bondye. O, souvan, m konn fè semèn deyò menm, lè m bloke, lè m bloke. Gen de pafwa, se, gon lè yo kouri dèyè m nan dlo, m tonbe nan dlo Matisan an, tire fèt, m manke pran bal. Se nan otèl yo ban m kwense kò m yon ti kote sou Gran Ri a nan Lwi Jozèf Janvye a. Mwen gen yon eleman ki rekonèt mwen te ban m fon ti loje m la. Plizyè fwa se nan lari mwen dòmi pou m ka pase travay la dabò, se li menm ki avan tou. M oblije paske se sitiyasyon peyi a ki pèmèt nou. Pafwa m fè 4 jou, 5 jou tou. Sa depan kou bagay yo dejenere, m fè semèn nan deyò. M oblije. M oblije. Aah sa fè m mal anpil, sa fè m mal anpil m pap kache di w. Sa fèm mal paske mwen panse ou son papa pitit tou e ou konn doulè timoun kounye a se kalkile map kalkile men ane lekòl timoun mwen m poko menm peye menm mwatye nan ane lekòl ma 3 timoun lekòl c'est dur oh sa dit beaucoup menm jan avèk tout moun bon san kache de diw si se pa Bondye ki metem deyò nèg yo konn ralem gon lè nèg yo ralem dèyè san fwontyè a m rive jiskannlè son lòt ki di ak sa w yo vye valiz mwen. Yo mande m sa w pote la a, lè m ap debouye valiz yo, lè nou wè ti manje, m di a kite nèg la ale. Yo ban m lese pase m ale. E avan dènye fwa yo revoke m nan, yo fè yon kout wòch nan bis lan, pase nan bis yo bezwen yo te ta prale yon lòt kamyon pou bay pase, bis la menm ap fè ti bak, ti bak, ap fè ti pa. Kounye a, yo fè yon kout wòch nan vit la, se pa Bondye wòch la te manke pete tèt mwen, l frape bò vit la kòmsa. Frape bouu! Ga chofè a tou lage. Tout bagay sa yo menase men Dye mèsi m rete vivan, m pa viktim men kanmenm sa fè m mal paske pito w ap travay paske si w pap travay pa gen anyen k serye. Fè se travay n ap travay. Depi w ap travay ou konnen fò w envesti fò w envesti vi w kèlkeswa pwoblèm nan kapab rive w atann ak kèlkeswa sa k ap rive se a moun w ap travay. Sèl reyaksyon m te ka tann. Dirijan peyi a, leta peyi a, responsab peyi a, epi yo tande mwen devan yon mikwo, mikwo laprès, e laprès televize, patou, e ayè ap tande nou. Sa nou tout swete, ni mwen menm, ni ou menm ki la, nou swete ensekirite sa pou rezoud, paske se pa sèl mwen menm k ap viktim ni, se nou tout k ap viktim ni. Se pa posib, yon peyi gen leta, nou peye taks, nou peye tout kalite bagay. Mwen menm si m fè tout tan sa a, m ap travay, kèlkeswa ti sa m touche a, yo touche taks sou mwen. Nou menm nou vle gon lapè. Paske si se pa t ensekirite a, m pa t ap pèdi travay mwen, timoun mwen yo t ap lage nan lari kounye a la. Nou tout, nou vle pou sa rezoud. Leta peyi a ap touche pou sa, paske sa pa vle di yo anyen. Ou konn ap pase, bon, pandasetan m ap di w sa, si nèg yo plis gen move kè, te ka pa gon grenn moun nan zòn sa a k ap sot nan Gran Sid la k rete. Paske ou konn pase, ou pa menm jwenn yon grenn machin lapolis nan lari a. Yo konn di gen blende, ou konn wè blende a kanpe jis nan kafou, swa nan sekyèm bò mache chabon yo. Epi nèg yo menm tout lari a anba. Bon si yo te vle di yon bèl lè y ap pran moun, y ap lage moun atè tout bon. Men nou pa t ap rete. Men sèlman nou menm jiskaprezan, dirijan peyi a ap ba nou manti. L ap ba nou manti chak jou, yo di y ap fè yon bagay, yo pa janm fè l. Se yo k responsab. Se avèk yo pou nou pale menm. Epi men vi travay, men vi pitit mwen yo nan men yo. Konprann? Vi travay mwen, vi pitit mwen yo nan men yo, e yo pap rele mwen. Se yon bon pwochen, tankou ou menm, ki la, ki kapab la, ki kapab refere m. M bezwen yon moun pou refere m pou yon travay, pou m jwenn travay, pou m repran travay mwen. Pase, se sa k fè m pèdi l. Disetan w ap travay, ou pa gen repwòch. E m gen lèt, nenpòt kote m rive, m ap montre lèt revokasyon m yo ban mwen, san repwòch. Men m bezwen yon travay pou m okipe timoun mwen. Alò, pi gwo repwòch lan. Se paske mwen abite Gresye pou m travèse wout Matis la pou m vin travay ki koz mwen pèdi travay la, se sa pi gwo repwòch mwen. Mwen ap travay nan konpayi sekirite PSS, Professional Service Security, ki sitiye Angle Lalu, Avni John Boiron. Depi 2004, desanm 2004 m ap travay avèk yo. Sa fè w gen 17 an la? 17 an. M ap fè wout pa bwa pou m al travay, yo revoke m. Siw vle map rale lèt revokasyon m montre ou ankò sa fèm mal e map travay 12 an pou avèk anbasad Canada epi m tap travay 6 an avan sa anba pou yo alò m paka di desanm ta pral fèm 18 an fòm repete sa sim di 6 an m di 12 an yo menm yo chwazi voye m ale mal konsa e m pa konn gen lèt de blam fòm di w sa byen yo menm kapab rive nenpòt kote kòm ou pa jij kap jije yo. Egzateman pou konpayi an PSS andan anbasad Canada. Egzateman. Egzateman poutèt mwen rete kòmsa. Konsa m rete. Stress map. M fin pase yon joune sou plas piblik e m fè nwit lan nèt ankò se a 5 heures du matin yo vin jwenn mwen ret chita se yon chèz jòrèy m chita la epi yon ti dòmi pase vle vòlè mwen. Pèsonèl la parèt sou mwen konsa la panap dòmi pou sa sèlman. Yo rele m yo revoke mwen. Men timoun mwen yo lage. Mwen gen 3 timoun map leve. E senk an, twa zan, epi douz an. Epi m ap peye prè de dizui mil dola. M ap avèk menm, menm si se pa sou konpayi an sèlman m ta p degaje m ap gade non, m ap bat konbat lavi a. M ap peye prè de dizui mil dola pa ane pou timoun. Lekòl la sèlman.